Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous rentrons la KO pour capable baou une nouvelle émission. Juste avant de commencer, moi, je voulais partager quelques phrases que moi tombé sur à travers un son. C'est la chanson de, du concept euh, Madame, Monsieur. Et en fit, on retrouve l'artiste répondant au nom de Youssoufa. L'artiste a dit comme ça. Si la chance tourne mal, les mêmes qui ruminent, les mêmes qui s'emballent et les mêmes s'illuminent, les mêmes se remplacent Je cale dans ma mission. Faut que je me calme, que je cache mes addictions. Je compte sur ma patience. Prière de la maman. C'est pas la faute à pas de chance. C'est grâce à mon karma. Pour ceux qui peuvent comprendre, eh bien, faut méditer là sur ces paroles. Allez-y pour votre émission. Alors là, pasteur Michel Ferret et l'autre répondant de Norman Ruiner, après 23 jours nommé ravisseur, Ebyen moun sa yo jwenn liberasyon yo se dan la sware di 25 oktòbre 2021. Konprone byen donk anpil pawòl pale, anpil diskisyon fèt, genyen yon videyo ki tap tourne an boukle sur les réseaux sociaux, se un ultimatum lanse par la fille, alors l'une des filles du pasteur, Ebyen, e aprè tou, yon minis ki konsène non li site nan rapt sila a, ebyen, pastè a, li libere. E se aprè emisyon sa nou ta kapab di, pastè a, libere. Il faut se poser certaines questions. En tout cas, très bien, félicitations monsieur, mais le pasteur, la famille, li bay lajan. Donk, mentenan ke tout bagay fèmen paske la fi a di ben si yo libere papa li, tout sa li te gen sou kè li pou l te di, ebyen li pap di yo ankò. Donk, nou espere ke ebyen kès kloz ba la fèmen donk pa gen anyen kap di donk chak moun jere afè yo men ekoute cette triste histoire d'un amour Sipoze triyangilè, ebyen m panse ke genyen yon seri de pwen yo ta sipoze mete sou i yo. La fam di ministr, kisa l dwe wè nan kestyon sila a? Relasyon triyangilè ki genyen ant 3 moun sa yo e ke sa vin pwazonnen pa yon relasyon m ta kapab di an kelke sòt santimantal e ki petèt kapab koze dega. Donk otan de kestyon. M te di ke nan emisyon ke m te fè kelke zè aravan. Vous nous dites que, écoutez, le gouvernement y a envisagé possibilité pour capable révoquer ministre si la moi, je mets ça au conditionnel. Bon, gon l'autre information là, bah, elle a commencé à chauffer dans la République. Alors, c'est un tweet de Métronome. Métronome, c'est Yo Media nous fait un pile confiance, disant La DCPJ a trouvé dans une voiture appartenant à Nenel Kassi le couteau avec lequel Jacques-Pierre Matilus avait blessé l'un de ses assassins avant d'être tué à Delma 40B. C'était donc le 3 février dernier, selon les révélations de maître Samuel Madistin sur Radio Vision 2000. Donc Samuel Madistin qui a participé dans la rubrique invité du jour Radio Vision 2000, donc il a fait cette révélation. Mais pour l'instant, je pense que personne n'est au-dessus de la loi. Si yon moun ou gen yon bagay la lwa repwoche w, ben ekoute, la jistis kapab fè apèl avè w, epi w vini, epi o final pou ke yo kapab tranche. Men tan ke ou pa, m ta kapab di fè fas a la jistis, pou afwonte la jistis, ben kapab toujou genyen de sispisyon. Men ekoute an Ayiti. Yo toujou genyen yon seri de bagay yap bay koulè. Donk a chak minit, a chak segond, genyen yon seri de bagay yap bay koulè sou ou. Ben, an tou ka m panse ke gen moun ki di ke yo viktim de difamasyon lòt moun. Eske nou kapab di sa se difamasyon? Dayè, deja gen yon medya, jan m te di, ke anpil moun fè konfyans e mwen menm tou m fè konfyans ki rele Métronome. et qui lui même relayé information si là parce que c'est Samuel Madiste qui lui même fait déclaration ça sur les ondes de Radio Vision 2000. En pile balle pété depuis dimanche, Jusk a lundi apremidi, apen installe a la tete de la polis nasyonal da iti, kom komandant euh, A.I. de la PNH, e bie Frans LB e pase a l'aksyon. Se yon batay fasa fasa n ta kapab di, Monsie Zeneuf Fas a lapolis paske te gen plizyè blende ki yo menm deplwaye o nivo de zòn Lasalin nan, zòn ansyen stasyon Pòdepè. Alò m pa konnen si stasyon sa toujou la paske zòn sa a moun prèske pa fè li ankò. Ebyen fò n di ke depi yè aprèmidi yo kòmanse simen bal sou nèg Ti Junior yo epi nan aprèmidi lendi an anpil katouch pete. Donk, eske se, m ta kapab di nan pèspektiv pou montre ke lapolis li p ap jwe, gen yon nouvo chèf de lapolis, ebyen li menm ki vle pase a laksyon, ki vle fè bagay yo de manyè diferant pa rapò ak ansyen direktè ki te la. Men fò n di ke nan kad batay sila, gen yon timoun dizan ki mouri nan Fò Dimanch. Paske se prèske tout ale a nèt, anpil cha te deplwaye, m di nou anviwon 5, e pou kapab pete bal, men ekoute malgre tou, yo pa kapab rive fè pasaj pou ta kapab pèmèt ke kamyon yo ale nan Varreux paske ces hommes là ils sont pour beaucoup, ils bloquent e dans la matinée gon enfòmasyon ki t ap sikile kòm kwa le Micanor ki li menm nan waf Jeremi li mande 50 milyon de goud pou kapab pèmèt kamyon yo sòti nan Varreux men se yon enfòmasyon demanti pa Jimmy Cherizier ke nou pral gen chans tande pi devan. Ebyen fò n di ke nan bal sa yo ki t ap tire an, genyen dè blese egalman. Men a chak fwa yon sitiyasyon konsa rive l toujou parèt vrèman vrèman difisil pou anpil moun k ap viv nan zòn nan. Wè, anpil moun k ap viv nan zòn nan, bagay la parèt vrèman difisil pou yo. Ebyen fò n di ke je 9 li menm, depi genyen blokaj, se tout espas je 9 kontwole yo, ebyen je 9 bloke. E nèg yo gon batay y ap mennen. Batay ki mande pou Ariel Henry demisyone. Yo pa mande plis ke sa. Imedyatman Ariel Henry demisyone, espas la ap ouvè, gaz ap kapab rive. Men ekoute, Jimmy Cherizier anons ki l va s'entretenir avèk dotre partenè o sen di G9 paske G9 lan se pa li menm sèlman. Gon pakèt moun ki nan G9 lan, donk on pe pa deside inilateralman. Konprann byen, se yon desizyon kolektiv ki pou sòti. Donk fòk yo chita, yo gen yon pozisyon komin epi pou kapab pèmèt ke tout bagay mache. La pozisyon de Jimmy Cherizier e les autres mecs au sein de G9, se demisyon Ariel pou 1 epi yo menm y ap debloke pour 2. Paske Ariel Pa gen prensip, Ariel lage peyi a nan katchouboumbe pi mal, fòk Ariel Henry demisyone. Kiyès ki dèyè Ariel Henry? Alò, jis avan m vini avèk kòmantè sila, ban mwen ba nou yon ti enfòmasyon, hum! Tèt chaje! Anpil enfo, kote ke Jimmy Cherizier avèk kèk nèg nan G9 genyen. M ta kapab di anndan G9 menm, nèg yo gen yon operasyon de netwayaj de peti zalye yo antre ladan l men se mwen ki ba l non sa. Men se kòmsi nèg yo ap fè yon travay ke yo pa rann yo kont paske anpil fwa konn gen bouch long nan G9 lan paske genyen nèg ki poko vle depousyere yo de pratik kadejak, afè ti vòlè. yon seri de lòt bagay men anpil fwa zòrèy nèg sa yo tire. Genyen yon sitiyasyon ki konn ap devlope o nivo de blòk mache Ipolit, mache Dijisèl kote ke de nèg ap fouye moun e aktivite sa, pratik sa genyen menm fanm ki antre ladan li tou. Ebyen fò n di ke ki sa k pèmèt ke genyen nèg ki pral mouri? Nouvèl la rive. jwenn gran chèf ki nan je nèf yo. E on a deside pou pase a laksyon, beng beng beng, on bon maten, ebyen genyen plizyè tèt ki tonbe ki nan yon baz ki pa twò lwen an e se alye je nèf. Men, nèg sa yo toujou gen ti pwoblèm paske dènyeman Ti Jinyò te manke fè zen avèk jwè sa. Gon bagay pou nou konprann, e pou medam yo, hum, sa se prèske tankou yon fè divè wi m ap esplike nou la. Genyen sa k pral kraze medam sa yo, ki antre nan pratik sa tou, gen yon fanm medam sa yo fouye, se madanm yon bòs nan je nèf. Epi fi a ale, l al di mari l sa. Mari a tounen l al sou plas, lè l rive, li jwenn youn nan fanm yo ki nan pratik sila a, li pa touye l, li pa bat li, men ekoute, li fè yon, m pa konnen si gen moun la ki konn langaj nèg lari yo, l fè yon selilè nan vizaj li pou li, avèk yon jilèt. Donk li make yon mo, nou konnen chanèl sa ki, se yon chanèl ki respekte moun anpil, donk moun nou pa anvi di sa, men ekoute, li di, se kòmsi yon bagay ki make, bagay manman w, men se nan figi. moun nan. Bon brèf, m te vle ba nou ti detay sa yo pou n di ke tanzantan nèg yo gon gwo batay y ap mennen la paske genyen anpil nèg nan je nèf ki vle swadizan antre nan lojik dwati yo la men gen anpil lòt se batay k ap fèt la a paske nèg yo menm yo pa vle antre nan lojik kòmsi rete kòm senp sitwayen e retire kò yo nan stad sitwayen epi pou ta vin veritab revolisyonè. Donk se kanmenm yon rèv pou anpil nèg ki yo menm nan je nèf. Bon! M panse mwen di nou anpil bagay atravè emisyon sila. Bal ap kontinye tire. Eske se sa ki solisyon an? Eske se la demisyon d'Ariel Henry ki è donk la solisyon o pwoblèm de se peyi? Eske he! Se ameriken k pou vini men gon bagay map di babekyou babekyou men sa pou konprann ou wè kote w ye la frè m nan anpil moun renmen w wap fè yon bagay ki pa deranje lèzetazini banm di w bagay wè jou w vle rantre nan bon negosyasyon an wap bay nèg bon kout bal cho pou defann enterè pèp la ameriken pral trete w teworis men m vle w konprann paske sa gen pou l rive ou wè nan yon premye tan se. Se Pierre Espérance ou di ke ki mete w nan sòy a? M tap tande Guerrier Henry ki estime ke Pierre Espérance li rann ou sèvis paske ou wè reyalite a jounen jodi a yon lòt sans. Men banm di w, wè sa kap pase jounen jodi a la, ou pa menas pou Lèzetazini. Jou w deside pou ke ou anfas Gouvènman. Ameriken mete. Wap bay nèg sa yo bon bal cho pou fè yo retire kò yo nan tèt pouvwa a, mete nan tèt ou ke ou pral yon enmi. Paske lè genyen pwoblèm nan peyi an, zanmi nou yo ki ap patisipe, ki ap jwe sou manèt la pou yo kapab jete nou nan enstabilite an, yo kontan. Tout sa kap pase nan peyi a la, yo kontan. Paske mwen wap pale avèk nèg isit. Men w pa pale avèk Lèzetazini tou ki yo menm gen manèt la nan men yo k ap gide nèg isit. Ban m di w yon bagay Babekyou, pi bon bagay pou w ta fè la a, se swa nou fè yon dyalòg nasyonal tout moun enkli, vòlè, kidnapè, tout moun, sa k ka konvèti a konvèti, pou yo pa janm fè kidnaping ankò, pou yo pa janm al nan vòlè ankò, se sèl sa k ka pou sove nou. Men banm di w yon bagay, si se de ti patikilye ki konprann ke yo pral fè yon bagay, zam nan swa pran l pran l pou tout bon. Pran l pou tout bon. E si n ap batay, fò n batay pou enterè nou e fò n jete sa moun ap pwopoze nou kòm enterè ki ap patisipe nan destriksyon nou. Kreyòl pale.